Ouvri Bib ou nan Jan chapit 5 la, n ap kòmanse nan vèsè premye pou rive nan vèsè 9. Avèk Bib ou ouvè nan men ou, si w ta malad, si w gen lafwa, ou ka kanpe. Ou ka kanpe pa lafwa, epi pandan ke w ap chèche maladi a, ou p ap jwenn li, ou p ap wè maladi a nan kò ou. N ap pale konsa pou ou nan Jan chapit 5, vèsè premye a kontinye. Alelouya! Apre sela. Nou devan twòn ou, chè Seyè, nou pa konn anyen, Bondye. Nou pa konn pale. E, Bondye, lè n ap gade, Bondye, atravè konesans nou pa konn anyen. E lè n ap reflechi, Bondye, pou n ta parèt devan twòn, Bondye, lòm, Bondye, fè, prezidan, wa, Li pa yon bagay ki fasil. Men ou menm, chè Seyè Bondye, ou fè l gratis pou nou. E se youn nan rezon ki fè anpil moun, mon Dye, pa valorize li. Maten an, mon Dye, mwen kwè, mon Dye, nan twòn ou, mwen kwè devan wayòm ou, mwen kwè lakay ou gen lavi. E sa k fè, chè Seyè Bondye, m santi m kontan pou m nan prezans ou maten sa a. M ap mande ou, tanpri, Papa, men kote ke, mon Dye, nou pral, mon Dye. Delibere, delivre pawòl ou Nan pawòl Bondye Preche nan non ou Ou te gen yon grand misyon ke ou te ban nou Ou te di ale Bondye preche pa tou le mond Ou te di nou mèt fè disip chè Senyè Bondye Anseye yo obsève pawòl ou Wi Ebyen chè Senyè Bondye e nou menm nou pa konn anyen Bondye Nou konnen se Sentespri ou Bondye k ap anseye nou pou n fè sa Daprè fòs Bondye konesans kapasite nou nou pa genyen sa menm nou pa kapab Men nap mande w tanpri, fè nou gras. Konsa ke chè sèvant de sila ki nan nesesite yo, sila, Bondye, ki grangou, ki swaf yo, yo va jwenn, Papa. Maten an, nou priye w konsa nan non Jezi Pitit ou, kap viv, kap renye depi jodi a e pou tout tan. Alelouya. Nou kapab chita. E maten an nou kontan Maes Maestro a ka fon ti desann tou piti nan volim nan pou nou nap remèsye li ti desann tou piti amen mèsi anpil maten an nou kontan nou di Bondye mèsi pou si bèl favè li fè nou ka ou ka ogmante l ou ka ogmante l yon ti kado. Son an ka parèt tou. Nou di Bondye mèsi pou favè sa a, yon favè antanke lòm ke nou pa merite. Chak fwa n ap reflechi nan favè Bondye, nou wè nou pa merite gras ke Bondye fè nou. E nou kontan pou n adore ansanm maten an. Ke nou di Bondye mèsi pou frè Masly ke nou wè ki prezan avèk nou e nou kontan wè li ke Bondye beni w kote w ye la nou vrèman kontan nou di Bondye mèsi pou gras li anpil fwa e Bondye toujou bay sipriz dèfwa tout sa ke nou panse tout sa ke nap tann yo. Ebyen Bondye fè yo diferan. E maten an yon nan bagay ke map di w, lè w jwenn chans, ou jwenn opòtinite, pa rate opòtinite lakay Bondye. Lè map gade an plen douzyèm mwa nan ane a, ke Bondye fè nou pou nou kapab la, bon mwen menm, Sim te ka danse nan plas moun ki pat danse yo m tap fèl wi sim te ka chita nan plas chak moun ki pa gen chans vini la m tap chita pase nan douzyèm mwa sa menm sim ta ankonbre bon m ta pito vin anreta tanm pa vini menm m ta pito vin nan sèvis lan anreta menm si moun te pa ale sa pa tap fè anyen tanm pa prezan. David kon kote David rive. David gon David gon kontantman ki monte nan kèl. David paka reziste David oblije ap danse he. Gen kèk bagay Bondye fè nan laviw, gen kèk kote Bondye sot avèw. Epi ou ta fin legliz la la, epi pou pou chak moun tap gade w. Bon gen moun yo ta dwe ap gade w menm sèl. Map mande prete atansyon maten an. Prete atansyon. Pa kite pèsòn pètibe w. E chak moun ou wè la, yo gon destinasyon. Chak moun ou wè la gon pwen darive. Wè gen moun ou wè la maten an la. Menm si ou al legliz la la pa swiv li pa swiv li paske ou pa konn ou pa konn plan l wi ou pa konn plan l se youn nan rezon ki fè salu a ou wè la li pèsonèl madanm ou wè bò kote w la ou pa konn plan l ou pa konn sa kap pase nan tèt li si w ta wè l vin legliz anw lè l pa sou priye pa swiv li mari ou wè la Menm si w ta al vini legliz la yon lè wè l pa, wè l ta kale je l. Li pa ap lapriyè, yo ta di l met ajenou, l pa met ajenou, pa swiv li. Ou pa konnen plan l. Non. Sa k ta di? Lo. Pa t ap rive avèk madanm li. Sa k ta di, nan de pa, Lo avèk madanm li, youn t ap rete nan wout. Fè m di w ki sa sa vle di. Se jis pou m di w, moun ou wè k la a, menm si w wè l avan w l ap lapriyè, men depi w wè l vle anpeche w lapriyè, vire. Pa gade li. Pou w avanse. Epi w renmen David. An rekonesan. Bon moman David rive, David sonje yon bagay. L oblije gon kontantman k ap pouse l lapriyè, k ap pouse l. Gade, nan kè David, se priyè ke l ap fè, l ap danse. Lap chwaye se kote sou tavèn lwen kote kote sou tavèn la e li paka wè bèl fanm miltitid sak devanl lan se pa yo ki enteresel men l gon rega fikse kote sou tavèl twò lwen e sa fè maten an ou menm ki la ki nan prezans Bondye bon ala fen m santim tèlman beni m santim ta vole. Si m ta vole nan nan lwanj lan, se lè m gade m nan douzyèm mwa nan ane sa a. Si Bondye te ka parèt avan men li nan douzyèm mwa sa a pou l di yon bagay ki te pale tristès, difikilte, maladi, lanmò. Si Bondye ta prezante yon achiv devan ou. Sa te ka fè w pa pase tout rès rès jou w rete nan ane a pou w t ap kriye. Si Bondye ta montre w sa l fè pou ou, konbyen maladi l anpeche, konbyen espri lanmò prematire li ranvèse, konbyen tristès. Si Bondye, gen bagay si Bondye ta bo, ta montre w menm yon segond ou te ka tris. Se konsa Bondye fè l ui. Bondye fè l pou ou, pou Norline. Se sak fè lè w vini la, menm si w ta vin malad, menm si w ta vini avèk yon kè sere, menm si w ta vini ou pa sob la, ou pa gon reais ki rete nan kont ou, ou ta dwe vini la nan douzyèm ane, nan douzyèm mwa pou w ta di Bondye mèsi. Menm si w ap reflechi nan douzyèm mwa sa a a yon zanmi, a yon paran, ou pa wè kòman w pral ede li. Pase nan douzyèm mwa, tout moun gen espwa yon moun ka letranje pou fè yon bagay. Gen moun ki konte sou ou. Menm si w pa ta wè kòman, men ou ta dwe di, Kòman Andre Jan te temwen pou ami sa a? Enben maten an. Nou gon sijè, sijè ke nou genyen an ki di se anpil tan ap pase. Se sijè sa a ke nou pral pale. E selon sa Bondye ta vle nou di, anpil tan ap pase. E kote w chita a, gon pawòl ou ta renmen pou di non? Depi Jezi rive sou non ou mèt pran kouraj enh e son istwa tout moun konnen men pandan semèn nan Don ap eseye tante chache yon tèks poun te kapab preche sou li nou pa jwenn tout semèn nan M ap eseye chache yon tèks e m ap di èske m mèt preche sou kote moun paske m te gen plizyè mesaj m pa t fini epi m ap reflechi m di èske se sou yo moun tounen kòm m gen plizyè mesaj m te di m ap retounen sou yo epi pandan m ap dèyè a nan douch la pandan m ap benyen m lespri Bondye ap kominike m. De Homme pran suta Nonm abandone depi 38 ans Epi m etone Epi lespri a kominike m anpil tan ap pase Men Bondye la Wi Anpil tan ap pase Men Bondye gen kontwòl tan yo M te etone Epi menm kote ya avem pandan m fin benyen epi m pran plim mwen epi pou m ekri petèt lò mesaj ap preche sa ka rive se pou yon grenn moun li ye sa ka rive mesaj la kap preche ya son moun Bondye ap dil pran pasyans toujou son moun Bondye ap dil poko ale. Enh ou mèt fon ti tan. Nonm 38 an an s on imaj ki reflete a lavi nou, ki reflete a lavi chak moun ki la. Petèt nan konba w, nan sa w ye a, li pa sanble ak nonm 38 an. Pèt nan konba ke w ye a, li ka diferan. Men kèlkeswa konba l ta ye a, son konba. Mizè ak fwa dènyè, nan Sòm 46 la, Pase 38 ans nan soufrans. 38 ans moun abandone moun pa rete bon moun toujou. Maten an map reflechi. Lavi moun 38 ans sa a. Ki gen okasyon, ki gen chans, ki gen opòtinite pou l bò pisin nan. Men ki pa ka jwenn chans pou l tonbe. Ki pa ka jwenn chans pou yon moun fè l favè pandan l la. Pou lè pisin an ajoute a pou voye l. E maten an. M ap di w nan lè sa a, Mwen pran pasyans. Gen anpil bagay ki ka fè lòm nan dekouraje, se antouraj ou. Se antouraj ou. E Bondye li menm, Bondye pa wè l jan nou wè l la. Kisa yo rele enfliyans? Se lòm nan, lòm nan trè trè enfliyanse. A chak fwa ke nou wè yon moun reyisi, a chak fwa nou wè yon moun rive, enben nou enfliyanse li. E sa konn pouse nou fè bagay ke n pa t dwe fè. Nonm ki te gen pou 38 an devan pisin sa a, pètèt li pa konn konbyen bagay ki t ap pase nan tèt li. 38 an ap soufri, malad, epi w pa gen yon zanmi, pou w pa gen yon kouzen. M ka lonje l lamen. M pa konn moun ki gen pitye pou li. Ki gen konpa Okontrè, moun ap bare l pou l pa pase. Moun ap bare l. Pètèt chak kote l pase, chak mwayen pou l ta fè, epi yon moun gen t ale. Men li t ap difisil wi pou nonm sa ta panse se konsa mirak li ta pral fèt. Son bagay nan lespri l ki te enposib wi. Epi ou wè lè Jezi jwenn avè l, li di l kisa l vle pou l fè epi l gen yon grenn bagay. Epi l di, Mèt, m pa gen moun. Mwen pa gen moun. Maten an, chak fwa w nan yon sitiyasyon difisil, epi w konte sou yon moun, ou gen yon chemen, ou gen yon kote, ou gen yon plan, ou gen yon pwojè, ou konte sou li, sa ka fè w soufri. Pandan nonm nan di, Mèt, je n'ai personne. Se paske Jezi pa t konnen l pa gen moun. Se pa paske Jezi pa t vle l, pa t vle l fè yon bagay pou li non. Men gon bagay ke Jezi ap tann, l ap tann yon kontribisyon. Li vle, li vle pou, li vle pou l kontribiye nan delivrans sa. Li vle l kontribiye. Gon bagay Bondye bezwen l fè. Men se pa sa l t ap atann. Se devan pisin nan li t ap atann, se la pou l ta, se anndan pisin nan pou l ta tonbe. Ee, paske lè zanj lan vin, lè pisin nan ajite, li ta bezwen moun pou lage li. Se sa k fè maten an m ap di w, petèt jan w wè frè sa a delivre a, pa panse se konsa Bondye pral delivre w. E m ap di w yon bagay ki, yon bagay ki dwòl maten an. Sa map diw la li dròl. Ou wè jan w ye la Brezil la la. Ou ka gade wè la jan w wè moman difisil, wè lavi difisil, wè pwoblèm epi Bondye se la Bondye ap delivre w wi. Ou ka gade wè jan peyi a, jan bagay yo mare, jan bagay yo difisil la epi Bondye di se la lap delivre w. Gen moun. Bondye pral pase avè l, li pap menm bezwen l deplase. Nan tan nan pasyans lap pwan an epi Bondye ap voye yon moun sou wout li. Dèfwa lè pou Bondye delivre w li pa menm bezwen w fè anpil efò. Map raple m Samyèl. M ap raple m, m ale trè trè trè pwofon nan revelasyon sa a. Lè Bondye ap pale ak sèvitè sa a, li pa ka konprann. Tande, gen kèk bagay pou Bondye fè nan lavi yon moun. Fane menm ap reflechi sou sa. Si mwen menm avèk ou, nou te konprann. Volonte Bondye, pwoblèm pa tap ka fè nou pè. Anpil fwa ou mwen avan nap kriye nan sitiyasyon, nap kriye lè pwoblèm nan vini, se paske nou poko konprann, nou gon nivo nou poko atenn. Gon bagay ki fasil non map di w la, menm lè w wè gwo pwoblèm, wè gwo dlo ou te kab ri epi moun ta di w fou. Paske Bondye li menm anmitan pwoblèm yo menm. Nan mitan difikilte yo, se la renmen entèveni. Se la menm. Sou lè Bondye ap pale avèk sèvitè a, e m ale lwen pou m reflechi. Pwofèt la pa ka dòmi non. Pwofèt la pa ka dòmi. E chak fwa Bondye vin pale avè l, l oblije al twouble somèy li. Paske si w rete nan pèseverans, ou ka priye la. Ou ka priye la, Brezil la la. Epi Bondye ka ap di, Gade, m gon sèvitè Brezil la la. W ap rele l. Bondye ka bay moun nimewo telefòn ou nan pèseverans. Wi. Nan koneksyon avèk Bondye, gen moun, apre l fin pran pasyans, Bondye pa pral kite l nan soufri travay di ankò. Ou t ap ri twò nan travay ak moun. Pandan sèvitè a ap dòmi, epi Bondye ap pale avè l, epi pou l ap pou l ap al dekonekte, twouble somèy sèvitè a, pou l ap di l, Èske w rele m? Amen. Ou konprann? Nan, nan lapriyè, nan koneksyon avèk Bondye yo, gon moun. Ehe, pandan wap lapriyè, epi Bondye pral di gade, map fè ou sèvis de sèvitè sa a. Nan koneksyon legliz la, nan Actes des Apôtres, mesye ap lapriyè, epi gade, moun gen obligasyon pou yap vann. Moun konplikasyon, mesye wap wè yo, yo pa fose moun al bann tèren. Moun konplikasyon pou ap pote manje nan legliz sa. Men yon sèl bagay, yo rete la nan lapriyè. Nonm 38 an. Apati swit tan de soufrans. Pa gen yon pa yon kote nan la bib la ki di nou li te deplase. Pa yon kote nan bib la ki di nou li te fon ekate paske li pat jwenn moun vin ede l. Maten an map di w sa. Sitiyasyon difisil yo pa konte sou, pa konte si sèvitè sa pou vin ede w. Si l pa vin ede w pral kite legliz. Non. Anpil fwa, Bondye pa vle moun kontribye nan delivrans ou. Lè w ap travèse yon moman difisil, pa konte si m pa wè pastè, m pa wè dyak, m pa wè evanjelis, m pap vin ankò. Se pa pou yo vini. Se Bondye, nan plan li, li konn bezwen temwanyaj la pou di, sa se Bondye k fè l. Pandan 38 an, Li pa jwenn yon moun ki gen pitye pou li. Se pa paske li pa t ka jwenn yon pwochen ki ta di, Chak fwa m ap vini, m wè nonm sa a, men ban m fè yon bagay pou li. Bondye pa t vle sa. Maten an, m ap di w, sitiyasyon difisil yo, frè m, yo anpil vre, men w bezwen fè yon ti pasyans. Nonm nan pran pasyans jiskaske Jezi rive. Li rive sou non li. Wi. Ane sa a, ou pa janm konnen si avan ane sa a fini la a, eh, si Bondye pa deja rive sou non ou. Pandan ou wè ou vle kouri, w ap enkyete, w ap bay tèt ou pwoblèm, pandan ou wè lavi a vin pi difisil la a, e ènmi an tèlman fò, gen kèk moman ou wè delivrans lan rive menm. Epi se lè sa wi ou santi ou vle dekouraje ou vle kouri ou vle tiye tèt ou youn nan bagay ke map diw lè Bondye ap delivre lo avèk madan lo li ba yo yon kondisyon li di pandan nap deplase Pa vire gad dèyè lè jou a rive a. Pandan jou delivrans lan rive a. Lè gen bagay Bondye pa ka sipòte, Bondye oblije ekate yo sot nan peyi sa a. E Bondye di men kondisyon an, pa vire. Menm si m tande peyi a ap kraze, nou mèt ale avanse pou pi devan. Se yon kondisyon wi. Sa vle di chak moun ki la maten an. Pandan ke Bondye fin delivre, Bondye, o, ou tou delivre. Bondye mete yon kondisyon. Li di menm si w pase 2 jou, pase, si w pase semèn nan san manje, pa enkyete w. Mwen menm Bondye m ap livre w. Se yon kondisyon. Menm si yo ta ofri w lò, ou mèt rete trankil. Menm si yo ta di w y ap fè w vwayaje nan lemonn antye, e Satan li menm ki sa l genyen? Chak fwa l wè w pral delivre, epi l pote yon bagay. Li vin avè w, gade l kap montr w yon tantasyon, yon travay, kèlkeswa sa l ye a li vin avè l pou l devye chemen an. Enben, kondisyon an pa t respekte. Kondisyon an pa t respekte, e bagay la ou pa gen chans rive. Objektif la pa atenn. Li pa kapab. Li tèlman ap enkyete. Gen anpil bagay k ap pase nan tèt li. Hum. Gen anpil bagay k ap pèdi. L ap reflechi a difikilte. L ap reflechi a pwoblèm k ap vini. Lap kite anpil bagay men komanl pral viv lap kite anpil kay jaden komanl pral viv elap jete yon rega an aryè humm yon ti tan tou piti yon ti tan tou piti ki pa lwen pou delivre men yon rega Pral fèl pèdi tout yon fòtin. Pètèt maten an sa ka rive yon ti tan tou piti gen moun la yon ti tan tou piti wi Bondye pral delivre li Bondye pral leve l an dinite men gon espri pa ka tann gon espri enpasyan k ap pyetine li. Nonm 38 an an. Li la. Dòmi sila. Bèl ap pran pasyans. Bèl espri danprazònman te ka vin nan tèt li, l ap pran pasyans. Espri depresyon an vini, l ap pran pasyans. Men lè Jezi vini, li di mèt m pa gen moun, epi Jezi di l pran kalòt nan li. Pou pasyans la ou pa bezwen plonje. Ou pa bezwen al nan pisin nan ankò. Se yon bagay ki etonan. Gen kèk wout Bondye pral favò w an verite. Ze lòm nan gen moun ki gen pou etone. Gen moun apre ti apre ti pasyans sa w gen pou pran la, gen moun ki gen gen pou di w nan dyab. Se lòm nan li menm. Depi yon moun delivre, yo pa kwè Bondye ka delivre. Ze yo toujou pran, yo toujou di a m chè m ch pat ka delivre pou sa se nan dyab li ye. Aprè pasyans sa wap pran la pou ke gen moun ki gen pou di ou pat ka geri gen moun ki gen pou di maladi sa pat ka geri men jezi di nou nan pran ton li e gen anpil kesyon ki tap poze gen anpil kesyon ew pa imajine pandan nonm sa tap soufri la konbyen moun ki te wè soufrans li. Mesye apre delivrans la ou tande ou tande jou saba moun pat dwe geri ou tande gade lè lè w ale nan vèsè 10 la m ta swete w ale nan vèsè 10 la pou wè ou tande yo di nèg yo kòmanse ap pale jwif yo kòmanse ap mimire mezanmi m ap di w nan lè sa pa dekouraje pa dekonekte paske nan soufrans ou Gen moun ki pa bò w nan moman difisil yo. Gen moun olye yo wè w yo pito pale w mal, yo pito kritike w. Men nan leve tèt la, nan leve an diyite a, ou pral kòmanse wè moun ki pral kòmanse chache, yo pral kòmanse pale, yo pral kòmanse mimire. Tap mande konnen nèg sa yo lè nonm 38 an tap soufri. Lè tout moun tap pase tout moun tap jwenn yon moun ki tap fon bagay pou yo. Kote yo te ye? Ehe e Bondye te gen yon jou poul te mete fen nan konba. Sa ka rive nan konba w ladanl lan li poko ou poko Bondye poko mete fen ladanl ou menm pran pasyans. Paske Bondye di se li menm kap mete fen nan konba yo. Si se Bondye kap mete fen nan konba ou, ou pa bezwen kouri. Mwen mwen di sa chak jou. Mwen di sa chak jou nan konba pam nan. M pap ka kouri, m pap ka pè. Se m pa, m pa ka fini. Lavi m pa ka, m pa ka mouri nan konba. Non, m dwe gen viktwa. M dwe soti viktorye tèt anlè, tèt leve. M pa ka fini nan konba. Si Bondye avè m. Ou deja soti viktorye nan lanmò. Non, si maladi a vini m, li pa ka fin avè m. Maladi a pa ka tiye m. Si povrete a vini, li pa ka rete demere nan lavi m, demere etènèlman, non. Lamizè a pa ka rete la nan lavi m etènèlman. Li gen yon tan. Sitiyasyon k vin nan vi w la, li gen yon tan pou l pran. E lè lè a rive, fò l soti. Nenpòt jan l te ye, menm si tout moun pa t ka fè anyen, men lè lè pou je fikse a rive, fò w rale yon souf. E te gon moun ki nan simetyè, malgre l fè anpil tan, moun pa ka pwoche bò kote l. E te gon jou Jezi fikse. Depi Jezi ap parèt la, epi, epi gade l pa t bezwen kòd pou l metrize l, paske s on jou k rive. Petèt ou ka wè. Don te pa ka konyen nan sitiyasyon w. Ou ka wè moun pa ka konprann sitiyasyon w. Gon jou pou rive. Mwen pran pasyans pou tann jou a. E depi jou sa rive, tande, se jou w pa k wè, jou w pa atann nan wi. E gen moun nan yon segond, pandan l vin legliz la, epi zanj Bondye touche l, jou a rive. E lè jou a ap rive a, w ap bezwen kite w. Wap bezwen tondew non nan lòm nou gen bagay kap fè nou soufri gen bagay kap fè nou kè nou sere gen bagay kap fè nou paka dòmi men Bondye ap mande nou pou yon ti pasyans pou yon ti pasyans gen kèk gen kèk fwa ou konn ou konn ap ou konn ap fè pwojè epi nan pwojè a epi avan menm pwojè a konpli epi Bondye vini Bondye aji gen moun se pa pwojè wap se pa pwojè wap fè a nan se Bondye menm ki pral aji. Ou mèt ou mèt fè plan men Bondye pral antre nan dosye a eh pou l mete fen nan konba a. Sèl li ki ap fè se lè konba a. E m ap di w sa maten an e gen moun menm si w wè l byen pozisyone, menm si w wè l vwayaje al nan lòt peyi depi Bondye poko mete fen nan konba a eh li mèt jwenn patwon li mèt jwenn èdè li mèt gen relasyon. Depi konba a poko rive nan lè pou l pran fen, li mèt li mèt vwayaje, li mèt ale lòt kote. Eeh konba ap kontinye. Gade gen gen kèk nivo konba epe li paka mete fen nan konba moun. Maten an m ap di w sa, make sa. Gwo peyi paka mete fen nan konba moun. Relasyon paka mete fen nan konba w. Ou mèt etidye. Li pa ka mete fen nan konba ou. Se Daniel malgre Daniel el vwayaje li travèse nan peyi Babilòn. Malgre Daniel li gen kapasite li gen konesans lap travay nan lap travay kay wa men l gon konba. Konba ap kontinye ehe. Mezanmi sa map di w maten an menm si w ta va rive nan yon lòt peyi ou ta va vwayaje. Kontinye rete nan menm liy nan. Kontinye rete nan chemen an. Pa gen moun ki ta imajine apre opòtinite Dànyèl te jwenn, se nan se nan fòs lyon an konba ta pral ta pral pran fen. Pa gen moun ki ta imajine sa. Se apre gran relasyon, gran opòtinite, gran chans, gran okazyon sa a. Se la a konba pral pran fen. Gen bagay k ap difisil ka, gen bagay k ap difisil nan teke lòm pou ta imajine. Apre plas sa a ou fin jwenn la a, apre vwayaj sa a avèk siksè, ou jwenn viza, w ap byen travay, anpil moun tonbe sou ou, epi si w ap kontinye nan konba a. E gen moun, m ap di yo maten sa a, se byen malere pou yo. Gen moun, Apre, apre Bondye fin leve yo, epi pandansetan ènmi an ap pousuiv yo, yo pliye sou yo nan konba a. Gen moun ki gen pou rive nan moman ki gen pou regrèt. Gen moun ki gen pou rive nan moman kè yo gen pou sere. Ou gen pou yo tranble. Maten an m ap di w nan lè sa a. Mande Bondye pou w rete la. Di Bondye fè w gras paske w konnen ap, ou konnen èdmi an gen plan apre dizan pou l te vye w. Gen moun a èdmi an gen plan apre ventan. Poul te vye, mande Bondye poul fè w gras. Mande Bondye poul fè w rete avèk je w fikse. Pou w anvi rete lakay li. Se pa de bagay non. Lè w tande Bondye di ti gras, sa vle di ti gras devan mwayen pa an fas de lè advèsè. Advèsè yo anpil. Gen moun ki konnen se nan Brezil la gen advèsè. Gen moun nan rive Etazini advèsè pi rèd. Gen moun nan rive Kanada advèsè a pi rèd. Bon okontrè, gen moun wap gade ap pè vwayaj sa, se lè sa yo nan konba a. Wi. Maten an. E pa lòm non kap drese tab la. E pa lòm non ki pral leve tèt ou devan ènmi an. Li dakò gen oblikasyon pou rete nan lapriyè. Yon konplikasyon pou ete konekte. Gen anpil moun pisin lan ap ajite men se pa favè yo. Gen anpil moun jan jan nou wè bagay yo pwale la a se pa konsa ap fini non. Gade nonm 38 an pandan l te pran pisin lan gade pisin lan se pa pou li l te ye. Gen pandan de pwa pou isit nan wi. Tout lespri li se la. Men se pa plan sa Bondye te gen pou li. Maten petèt desizyon sa w wè kap pase nan tèt ou a se pa li menm Bondye vle pou ou. Gen moun ki bon lè w tande l pou yon desizyon frè m. Ka yon predikatè wi. Gen moun lè w tande jij ap lave te vye l li ka rayi yon sèvitè wi rayi sèvitè a Mezanmi m sonje Balam pandan Balam ap pran chemen pèdisyon an Balam rive yon kote li tèlman enève li di si l gen manchèt li t ap koupe kou Bourik la wi Malgre Bondye te gen gen zanj Bout la pale! E ki moun la? Menm si w wè se vide a ta va preche dènye mesaj. L ap di l ap voye pwen. Men Bondye toujou voye yon moun pou pa ka voye moun. M pa konn pou kilès. Petèt sa m ap di la se pou mwen menm li ye. Si Bondye ap mande moun, m ap mande moun nan pasyans. Yon ti pasyans. Men tole! Pou diab mande w ti pasyans. Sa se nan premye pwen an. Premye pwen an te di se pa de moun ki ale e ou menm ki sa w ap fè. Se pa de moun. Se pa de moun ki kite w nan sa w ye a. Nan 38 an sa a, li te ka gon li te ka gon vye paralize ki te bò kote l, ki te konn ap bay vye blag. Epi lè l gade yon fanmi paralize a pran l, li lage l nan pisin nan epi l al kite l. Pastè Tito te gen tout kategori moun ki te la. Bwate te la, avèg te la, bèbè te la. Tout sòt de maladi se devan pisin zòt ap jwenn yo. Ou ka imajine, depi nonm nan te vini an, l te ka jwenn yon vye zanmi. Chak lè, chak lè yon pwòch te pote yon pen, epi l te ba l yon bagay. Epi, epi lè yo lage l nan pisin nan, epi l al kite li. Ou ka imajine konbyen soufrans li te andire, men l pa t dekouraje. Li te rete la. M ta renmen rete avè w sou sa m di w la. Nan 38 an li te gen lòt moun. Petèt nan 38 an sa li te ka fè plizyè rankont. Te ka gen move rankont tou. Men te gen bon rankont ke l te fè. E chak fwa yon moun yo, chak fwa yo, yon zanmi ou di mwens yon pwòch, yon zanmi l vini, l oblije lage l nan pisin nan. Se li menm l ap di l tchaw, orevwa. Se menm jan lè w al lopital, Lè w al lopital ou ka gade w gen moun kèk moun ki bò kote w epi yo rele l, apre yo rele l swa yo ba w yon medikaman oubyen yo fin fè egzamen epi l ale, lè l vini di bon tchaw li di orevwa se l kite w la men m ap di w jou pa w la gen pou rive wi wi Bondye gen pou l rive sou non w e si w gen lafwa ou pa ka mouri nan sa w ye a mwen dekri sa. Nan sitiyasyon difisil ou ye. Nan pwoblèm ou pa ka mouri ladan l. Nonm sa, nonm 38 zan sa a te kapab gen bon kèk zanmi ki ta vle kite l. Men l te pran pasyans pou jou pa l la te ka rive. Te gen, te gen, te kapab gen bon kèk moun ki te konn lonje men ba l. Mwen te vizye wi. Eeh atè an Ou ki ap mande pou mwen ti pasyans Pase li nan dosye w la Lan dan dosye w la Dosye pa w la ka diferan de dosye pa Jak la Dosye pa Pyè a ka diferan de dosye pa Jan an Men pa enkyete w Bondye ladan l Eeh Bondye ladan l Yo souwè anpil, anpil moman difisil ap vini pou Trinadel. Mwen k fè kè yo kontan. Anpil moun ap ale e ou menm kisa wap fè? Eske ou vle ale tou? Eske ou vle dekouraje? Gen moun kap di se chans yo pa genyen. Maten, Bondye ap mande yon ti pasyans pou ou reziste nan sa ou ye a. Pou ou reziste devan sitiyasyon an. Pou w reziste devan difikilte a, mande Bondye plis kouraj pou w afwonte moman difisil sa a. Ou pa p rete ladan l. Non. Siyasyon ou pa ka pase tout rès vi w ladan l. Lòm Bondye ta te pran kabann li, di leve l ale, sa te fini. Doulè a te fini. Imilyasyon an te fini. Pwoblèm yo te fini. Si Jezi te antre nan dosye yo, sa te fini. Men maten an, m santi m san, m santi kè w pral kontan. Kè w pral kontan pou ap di kote Bondye sot avè w. Kè w pral kontan lè w parèt yon kote, se pa sa moun di, pou ap di frè entèl te temwanye, pou w di kòman Bondye, men w pral di men sa Bondye te fè pou ou. Se ton tan. Sa fè yo te adi se mon kantik se mon istwa eh son istwa alelouya maten an Bondye gen plan pou lavi w Bondye gen plan pou l leve w pou l restore w Bondye gen plan pou l fè sa David pa David pa ta janm panse yon segond si Bondye ta mete l wa. Humm gen kèk bagay Bondye pral fè nan viw se pou tout moun ka pale pou ou pou non kòm egzanp se gen kèk bagay Bondye oblije kite moun konnen wi gen bagay Bondye oblije kite moun konnen de ou Bondye oblije kite moun konnen nan ki soufrans nan ki sitiyasyon difisil ou te ye fwa nou di monchè monchè fwa frè Viktè te pale w sa. Gen moun, menm swa yo pwale y ap kite Brezil, men yon jou, fòk yo di, monchè m te rekonèt sèvitè sa a, m te konn sitiyasyon difisil yo. Bondye renmen sa anpil wi. Bondye renmen pou moun di, sèvitè sa a m te konn sa l t ap pase. M te konnen se yon nan moun ki te travèse moman difisil. An verite si Bondye leve l, Bondye gran. Bondye renmen sa wi. Bondye toujou renmen pou moun di sa de ou. Maten an, si w nan rezon fò w bezwen pran plis pasyans. Enhen. Menm si w wè tout moun t ale, pa konprann ou pral rete nan sa w ye a. Pètèt Bondye ka fè l diferan pou ou. Bondye ka fè l yon lòt fason pou ou. Sonje konbyen moun t ap soufri. Te nan moman difisil. Epi map mande Bondye gras. Eh Bondye ap gen pou lòt frè a, li la pou ou tou wi. Menm jan ou tande frè a pase a, gade lap temwanye li tou li te nan mond envizib, epi Bondye flash el, Bondye fiksel. Ou menm ki la tou, ou gen dwa al lakay Bondye. Sa fèl te mouri. Anpil fwa nan sitiyasyon nou, nou pa reklame pouvwa nou. Ou plis kriye. Olye w fè kè w kontan, fò w pran pozisyon pou w di, Seyè, si m ap sèvi w, fè m wè grandè w non. Pa ka tout tan non sitiyasyon difisil. Povrete sa k nan lavi w la li pa ka vini pou l rete pou w demere lavi nan lavi w etènèlman non. Se sa k fè m ap di w chak moun ki la, lavi nou trase diferan. Sa ka rive w gon moman, gon eta. W ap soufri. Gon moman kè w ka sere. Gon moman w ka malad. Se fè pati de lavi lòm nan. Se depi apre, depi apre nou fin peche, nou fin sot nan plan Bondye a, li fè pati de lavi nou. Sa ka rive, sèvitè sa ka malad. Frè sa ka malad. Wi, li ka malad. Men piske prezans Bondye nan lavi w, li pa ka rete demere etènèlman nan lavi w. Li pa kapab. Ap gon moman k rive, fò l sot nan lavi w. Zafè maten an map diw gon moman ou rive fòw pran pouvwa fòw pase lòd ou mèm ou paka dakò pou rete nan vil toutan m konnen gon moman ka rive ou ka paka travay gon moman ka rive ou ka paka sob la ou ka paka gon yon ti kòb ki rete sou kont ou men li paka pou toutan fòw pran pouvwa ou di ou pa dakò gen moun chak mwa depi lajan antre fòl gate. Sa son pwoblèm sa ye. Ou pa ka dakò chak mwa pou lajan antre ou pa ka pwospere. Non! Fò pase lòd. Fò kòmanse pran desizyon. Maten an. Bondye gen plan pou ou. Bondye pral avè w lwen. Nonm nan. Li t ap soufri. Li t ap jemi nan sitiyasyon an. Lè Jezi rive, li di, Mèt, mwen pa gen pèsòn. M santi gen moun maten an la a, Bondye ap entèveni nan dosye w la. Pandan Bondye ap entèveni an, l ap di w ou pa bezwen kouri. Jezi di l, Mwen k bon ak ou. Pran kabann nan, mwen t ale. Soti la a. Espas sa a, Ou ka vin wè, ou ka vin vizite, men ou pap nan espas sa ankò. Wi. Pandan Bondye ap vin vizite, pandan Bondye ap di yo, pandan Jezi ap vin vizite, youn nan bagay ki gen lè, lè Jezi vin vizite, lè l parèt, Jezi pral oblije gon transfè. Ehe. Oblije gon transfè. Bagay yo pa ka rete menm jan. Ou oblije soti nan sa w ye a. Se bèl bagay wi zanmim. Ou ta dwe di Senyè vin visitem nan sam ye a. Ti Bondye sil pata vle menm se yon zanj li mèt voye wi. Poko janm wè kote Bondye parèt yon zòn lal vizite pou pa gon chanjman fèt. Di Bondye di Senyè maten an di Senyè mta renmen ou visitem. Pandanl visite nonm 38 an an epi yo di bon atou li retire nan espas sa. E wap fèm maten sa. Simon, sou lage chans Bondye vin vizitew la frèm. Gen anpil moun wi kap anvi manyen w. Se yon bon bagay la an tou men depi moun nan malad depi li ta gen chans manyen w li paka rete ak maladi a. Wè lè Bondye vizite, lè Jezi vizite po sou moute Damas ebyen tout ransè ale gon transfè ki fèt. Lavi chanje konplètman. Wi. Di Bondye pou l vizite w nan somèy la maten an. Nenpòt nivo pwoblèm nan te ka te ka pou nenpò menm si pwoblèm nan pou ekstansyon w la pou lòt dimansyon di Senyè vizite m nan pwoblèm nan. Waw. Sonje lè Jezi vizite e manman mesye yo, epi pandan l parèt, sèl vizit nan fè vin gon lafyèv. Jezi avèk disip yo nan menm kote a. Prezans Jezi wi. Se pa ti bèl bagay non. Timote yo ta renmen vizite mezon an. Timote yo ta renmen anvan ane sa fini pou l fon pase wè w. Misye menm si menm si w pa ta vini menm si w zanj voye yo nan pisin nan te gon zanj chak fwa l vini chak fwa l vini epi pisin nan ajite yo depi yon moun tonbe l geri si Bondye pa vizite w li voye yon zanj ou bon wè 3 jèn ebre yo. Pandan pandan yon gwo ogmantasyon nan founèz la epi jis ap tann nèg yo anndan founèz la eh misye ap ta yon vizitè nan nan desizyon sa map pran la a m ta renmen w vizite m nan pakou sa mwen pral fè a m ta renmen w fè yon vizit jete yon rega se bèl bagay anpil fwa anpil fwa Bondye gade Bondye ka fè yon sèvitè. Dèfwa pandan pandan w di Bondye pou l vizite w la Bondye ka voye yon sèvitè pandan vèv la pa gen anyen epi pwofèt Eli vizite l pandan vèv la gen de timoun yo pral met yo pral pran kòm esklav epi sèvitè Bondye a vizite li se bèl bagay depi l fin vizite l sa fini. Enh pa gen esklavaj ankò yo pa ka pran yo ankò gon vizit ki fèt wi maril mouri li pa gen espwa li pa gon moun kap ede li epi jezi vin pandan jezi gade bondye voye sèvitè a pwofèt la vizite l epi pwofèt la parèt se la fen epi wap di ou gen kèk sèvitè ki vizite w epi l fin vizite w la men de sitiyasyon sa ou pa ka rete e se pa li k vizite w. Se Bondye k voyem. Men anpil fwa nou nou konn pèdi anpil nan anpil okazyon. Gen moun ki konn wè frè Marcel antanke frè Marcel vizite l epi l resevwa l kòm yon sèvitè. Gen kèk sèvitè lè l pa rèt lakay ou pa resevwa l kòm yon moun, yo resevwa l kòm yon zanj. Lè l parèt li lage yon bagay nan mezon an, e pa li k lage l. E map di w sa, lòm nan pa tèlman gen bagay ki bon nan li nan dekwa. Mwen menm avè w nou pa gen bagay ki bon nan nou. Si n ta konn benediksyon nou ta toujou renmen ba fanmi. Lè sèvitè a parèt la, li antre nan kay la, epi li gade m deklare, an verite, anvan ane sa fini, Bondye pral leve w an dinite, sa li di l, se yon zanj ki pale. Se yon zanj ki pale. E pa lòm nan k pale. Ou di m resevwa l nan le non de Jezi. Elè sèvitè a parèt lakay ou, toujou fè yon efò pou resevwa li. Wi, gen kèk fwa, pandan ke Bondye voye yon zanj, ou tèlman abitye ak sèvitè a, epi ou pa resevwa benediksyon an, ou pa resevwa vizit la. Maten an, m santi gen moun ki pral resevwa yon vizit lakay li. Waww! M pa konn ki fòm vizit la, m pa konn èske se fòm yon sèvitè, oubyen èske se fòm yon zanj. Men Bondye pral vizite w papa. Mesi papa all black man Bondye pral vizite w eh pandan Sara ap avanse laj laj ki depase lòm laj ki depase espesyalis epi zanj Bondye vizite Sara epi li resevwa zanj lan waw. Li resevwa vizit la. Pandan zanj lan pral li, li gen yon bagay li kite. Depi zanj Bondye vizite w, bagay yo pa ka ret menm jan. Li di l lòt ane. Apre l fin resevwa vizit la, epi gen yon bagay ki oblije rete nan mezon an. Gen yon bagay yo t ap soufri pou li apre konbyen ane, ki oblije jwe. Amèn. Gon tan amena ke yo ta imilye menm lè moun te ka pale yo mal epi tan sa a o byen tan sa soujou ki te fikse pou li konba sa a sè lapè sè lapè Zantray la di lòt ane gen kèk gen kèk bagay yon moun di w son bagay ki oblije fè w poze kesyon wi son bagay ki oblije fè w gade w ap kesyone w ap di ou ta menm mande èske se vre sa a ri wi li ri Men l oblije fè l, paske se zanj Bondye k vizite li. E depi w wè sèvitè a vizite w lakay la, li di, Sèvitè, gade m pa bezwen konnen Bondye pral geri w, m pa bezwen konnen m resevwa li. Se pa li k di sa. Maten se pi gwo, pi gwo erè lòm nan viv nan inyorans. Nan tèlman abitye avèk sèvitè a, lè l vizite w epi li kite w pwovizyon ou pa resevwa l. Gen moun se sa, gen moun se yon nan rezon k fè l, gen moun jou l la rive deja pou l te geri. Jou l la rive yon jan pou l te delivre. Depi Jezi te fin rankontre avèk nonm nan, li di l, Pran do li, li pa nan poze kesyon. Li pa nan di Jezi, Ou kwè 38 an san m kwè m ap ka leve? Li pa poze kesyon epi l pran kabann nan. Sèvitè a, li fizi do, li di, Sèvitè Bondye a, prevò, resevwa mwen. M pa bezwen konnen. E Bondye k ap leve m, se pa lòm atè a. Bondye pral vizite w. Bondye pral vizite w nan sitiyasyon w la. M pa konn pou ki rezon se tèks sa a Bondye te voye bay legliz la. Men m ap kite w avèk pawòl sa a. Bondye pral vizite w nan sitiyasyon w. Bondye pral vizite w pou l mete fen. Le sèlui ki a fè se lè konba. Nan konba w yo, Bondye pral mete fen. E maten an, se pa jan w vle a, se pa jan w panse a, se pa konsa Bondye pral fè l. L ap fè l nan volonte l. Men sèlman, fè pridan pandan ke Bondye pral vizite w pou w resevwa l. Pou w resevwa vizit la. Defwa Bondye ka vizite w nan travay la. Defwa se nan lari a l ka vizite w. Li pa bay kote l ap vizite w. Defwa Bondye ka vizite w jan l vle. Ou ka gade s on moun k ap pase nan lari a la epi Bondye vizite w deja wi. Di gade Bondye leve w wi. Bondye pa ba w kote l ap vizite w men s on sèl bagay m ap di w Bondye pral vizite w. Bondye pral vizite w. E gen dlo k pap ka kouri nan je w ankò. Gen bagay ki pap ka fè w kriye ankò. Gen bagay ou pap enkyete pou yo ankò. Maten an, Bondye pral vizite w. Ke Bondye beni w. Ke Bondye kouvri w. Ke Bondye kache w. E ke Bondye pwoteje w. Ke Dye vou benis abondamman.